Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon se yon nouvèl ki vrèman trist paske moun ap tobe nan peyi a prèske chak jou bagay yo vrèman difisil e la m ta kapab di son konfrè ki tonbe le jounalis Fritz Dorilas ki li menm se ko animatè emisyon le dwa la lwa e la jistis. Difize sou Radyo Megastar, li mouri pa bal 5 novanm 2022 an nan lasware. Travayè laprès lan jwenn lanmò li a pwoksimite lakay li nan Kara 2, yon zòn nan komin Taba, alòske te gen afwontman antre endividi ame nan zòn nan, daprè sa enfòmasyon yo fè konnen. Li evidan ke laprès ayisyèn pap viv byen menm nan dènye jou sa yo. Asasina, tantativ asasina, akt agresyon, jounalis yo gen anpil pwoblèm. Se nan sans sa a, jounaliste Fritz Dorilas, ki li menm t ap ko-anime emisyon ki gen yon karaktè jiridik. Emisyon sa ki rele Le Droit, la Loi et la Justice ki fèt sou Radyo Mega Star, mesye sa tonbe anba bal endividi ame nan zòn Kara 2 nan komin Taba nan lannwit samdi 5 novanm 2022 an. Anpil moun konnen sitwayen sa sou non Fredo. Fritz Dorilas. Li mouri tou pre kay li, nan Karadè. Mesye sa tou se te etidyan memoran an dwa. N ap raple pou chak grenn moun, omwen 19 jounalis asasinen oubyen blese sòti janvye pou rive novanm 2022, daprè sa rnddh fè konnen nan yon rapò ki pibliye nan dat 3 novanm pase a. Bilan sa a pa sispann ogmante puiske se chak jou jounalis ap jwenn menas, se tanzantan jounalis y ap masakre yo nan peyi a, donk mwen m panse ke li lè li tan pou dir halte la. Dènyeman la a genyen yon bèl jès ki fèt paske te toujou genyen sa n ta kapab rele yon sòt de konfli antre journaliste nan radyo ak journaliste. de rezo. Ebyen gen yon pakte ki sinye antre 2 strikti sa yo pou ke jounalis tè radyo ak jounalis tè rezo sosyo fè yon sèl lè yo nan lari an pou yo kapab travay ansanm. Patenarya sa li bon anpil. Youn ava defann lòt. Men ekoute, nou menm jounalis. Nou panse ke bagay la pa bon pou nou ditou. Lè nou nan lari an, lapolis konn maltrete nou. Nan zòn bandi yo menm se pa pale. Lèw son jounalis, sitou lè w ap pale dosye bandi, son dosye pou w oblije pran avèk anpil prekosyon. Lè w pale de gwoup sa, yo di w ap sipòte lòt gwoup. Lè w pale de lòt gwoup, yo di w ap sipòte gwoup sa. Epi sa w tande a la, tou de gwoup pa vle wè w. Kelkeswa group ki ta jwenn ou ebyen ou menm ou pap viv donk sa vle di ke menm nan yon espri denparsyalite sa vle di ou pap viv donk nan va konprann nan ki sitiyasyon journalist yo ap viv nan peyi dayiti men a la baz de lanmò fredo m ta kapab di se nèg vitelom yo paske nèg sa yo kisa yap chache fè pou lenstan ebyen nèg sa yo ap chache fè baz anpil kote. Kote yo pa ka fè baz, yo pase la, yo pete bal, se nan pèspektiv pou ke jèn ki nan zòn sila a kapab chache zam pou yo pran lèzam epi sa w tande a la a, yo menm yo vini pou yo batay epi yo kraze zòn epi sa w tande a la a tout zòn nan Pòtoprens, zòn wouj. Èske nou konprann? Tankou avan yè nèg yo pase nan zòn ti plas Kazo a la a. Yo vide bal yon jenn gason se yon rasta misye pran bal yo touye l. Plizyè chofè moto ki pran bal. Nèg yo ap fè la a sa n ta kapab rele yon sòt de pwovokasyon pou kapab fòse jèn yo pran zam epi sa w tande la a tout zòn gate. Se konsa bagay yo ye. Se nan kontèks sa a konfrè nou Fredo li menm li pèdi lavi l. Donk jan m te di nou. Fen ane a bagay la ap vrèman difisil nan peyi Dayiti. Moun ap tonbe pasi pala. M toujou di nou sa, se yon maksimòm de prekosyon. Yon maksimòm de prekosyon. Yèswa, bagay la te rèd wi la a nan nivo Kanaran. Nou tande koman nèg yo tap frape. E yè mwen te fè yon emisyon kote ke te genyen yon anons. Anons kote ke youn nan chèf kanaran yo pale paske li menm li sispèk ke gen lajan ki bay pou ta vin maspinen moun kanaran, pou ta vin fon pase sou bandi yo. Men li menm li di ke ebyen yo pral pase a laksyon e bagay yo kapab vreman rèd. Donk e se tout kote nan peyi an ki pa bon. Se tout kote ki gen pwoblèm. Donk, pwoblèm sa yo se de pwoblèm panse ke ki poko ap rezoud. Ki poko ap rezoud. Mezanmi, humm, nou pa mande m pawòl men mwen oblije di nou pawòl. Èske nou konnen Pòtoprens fini? Wi, Pòtoprens fini. Pa gen anyen ankò ki rete. Gen anpil kote si w pase la, ou kab poze tèt ou kesyon pou di, Mesye gade poukisa nèg yo ap batay? Poukisa nèg yo ap batay la? Se fatra. Se vye dlo santi pasi pala, w ap gade yon kapital, pa gen anyen ankò ki rete. Bon mesye, banm di nou yon bagay mesye, nou menm ki politisyen, nou menm ki chèf nan peyi sa a, nou pa t janm ap gade pou nou wè imaj Pòtoprens dan lèzane 70, dan lèzane 80, menm dan lèzane 90. Jounen jodi a mesye nou sòm an 2022 toutotan nou ap vanse se konsa nou ta kapab di pou nou ta kapab vin pi bèl fè peyi a yon ti jan pi bèl men m gen enpresyon ke tan ke ane yo ap pase se konsa n ap tonbe an degraba. Eske n konprann? M pral pèmèt nou gade kèlke zimaj, imaj fatra nan kèk kote nan Pòtoprens. Sitou, genyen blòk aviyasyon an la. Nan Pon Wouj menm, mezanmi! Elas mwen m mande pou ke Leta di yon mo. Fòk nou fè yon bagay. E se sa k fè w wè pa gen yon nèg ki t ale Pon Wouj paske bagay la te rèd men pa bliye Pon Wouj sa a se zòn G9 tou. Ariel pa t ap ka mete pye la. E kòm nèg yo toujou ap fè teyat paske Ariel avèk je nèf lan sanble son jwèt e m pa konnen men sanble son jwèt chen a chat ki ret nan menm lakou. Konprann byen? Donk sa vle di ke leta fò nou fè yon bagay. Si son pak n ap siyen avèk mesye je nèf yo jan nou kòmanse siyen l lan kontinye siyen li pou ke zòn yo kapab fè travay ladan yo tankou jan Babekyou te mande sa pou gen travay enfrastrikti ki fèt nan yon seri de zòn sinon bagay la ap rèd. An nou swiv. E nou menm si nou pran ti chay anndan la, nou pa ka pase la e jis dèyè pou nou al oblije pase. Menm lè nou pral antre la e dèyè pou nou antre sou pis la e dèyè pou nou pase. Sa vin rann ke nou fè manganti pa vrèman egzajere. Depi kilè wap fè travay sa? Labouwèt? Wi, mwen te jwenn ti frèm ou ala atò. Gade jan li rele kòd se pa menm labouwèt la la. E depi kilè zòn nan eta sa? Bon, se pandan te vin gon lapli ki te vin tonbe. Li te konsa wi, men te gon lapli ki te vin tonbe ki fè sèlman. la gen de chanjman li tap posib paske li gen de moun ki pa ka fè trafik lè li ta fasil jis kote men pou yo vire anba avèk yon chay ou gade si lwès la gen menm 2 ti sak 3 4 ti sak vire sou li nou pa ka pase la poul pa chavire wi lap chavire kan menm si moun achte ti bagay li byen chè sil tonbe la li gate ba ok ok dakò. M poko janm wè sa fèt menm nan istwa menm eh Ariel Henry li elimine zòn pa nou an menm kot popilasyon pa nou ap viv la bò chansrèl la sa elimine nèt wap pale de pon wouj sa e bagay tout moun konnen pon wouj kounye a la sa elimine nèt pa gen kote menm pou yon bèt pase m pa bezwen pale w pou yon kretyen vivan èske nou ka viv konsa. Yon kote ki gen yon lopital kap bay swen mesye ann gadel byen men moun sa yo renmen yo pa konn zòn la menm menm son zòn yo elimine men mesye sa paka fèt konsa gouvènman Ariel Henry sa son gouvènman ki tiye tout moun siptilman menm. Ok depi kilè zòn nan nan eta sa. Ah bon zòn sa depi Ariel monte depi Ariel monte zòn nan elimine nèt a no jou. Kisa nou ta bezwen pou ta fèt menm. Ou wè men. Sa pou nou bezwen fèt mezanmi menm ke lavi a chè se vre men fò nou gon kote yon pwòpte lè nou bezwen pase pou nou pou moun pou machin pase pou yo wè moun kap viv nan zòn nan la machin pa pase motosiklèt pa pase moun pa pase zòn nan mdou mta vle dou zòn nan elimine elimine men yon sèl bagay mta bezwen pou yo ta fè pou nou gade yon foun gade l byen sot depi aviyasyon rive Jodi a la, antanke sitwayen angaje, antanke kòdonatè jeneral Lig dè Jèn pou Ledevlopman de Pon Wouj, jodi a nou endiye de sa k ap pase nan zòn nan. Aktyèlman la, nou nan estasyon Akayè, bò Pejwa, bò ansyen Pejwa, nou tout wè l. Jodi a la, depi lè nèg yo fin tiye Prezidan Jovenel Moïse, nan moman yo te panse ke yo ta pral mennen peyi a de bòn wout, Enben nèg yo kraze peyi a. Nèg yo kraze peyi a, gade yon minis la ki nan tèt travo piblik, ki son mekanisyen, yo mete l nan tèt travo piblik. Anyen serye pa ka pa regle. Lè w gen SNGRS, yo mete Paul Aymon nan SNGRS ki gen tout, ki gen materyèl, ki pou ranmase fatra fè desè de bagay. Enstitisyon sa yo, yo egziste sou fèy kaye. Lè w gen CNE, ki nan rejyon metwopolitèn nan k ap pwòpte, leta pa ba l mwayen pou l vin netwaye pou nou la a. Jodi a, nou menm antanke sitwayen. E pandansetan, nou gen komin Site Solèy tou. Majistra Badoux, li menm avèk efò pa l, li ta renmen fè pou komin nan. Enteryè pa mete anyen sou kont meri an e yo menm yo pa gen okenn mwayen pou yo defann komin nan. E m ap mande Enteryè, m ap mande enstans ki konsène yo. Jis, meri de pò, meri de site solèy, pou yo ba yo mwayen, pou mayi sa yo gen mwayen nan men yo, pou yo ka travay anndan komin nan. E m ap mande tou, pou yo bay CNE mwayen, pou CNE ka, paske CNE te gen yon bagay li te toujou te konn fè, CNE lakay. Ok, aktyèlman la, sanse CNE fèmen pa rapò ma pi fò materyèl an pàn, nèg yo pa gen mwayen pou yo ranje yo. E pandan se tan, nèg yo ap fè yon pakèt gagòt nan bwat leta yo. Ariel Henry ap dekese kòb pou al bay Tigwav pou nèg pa fè manifestasyon. Pou rele aba lavichè. Okay, nan tout kwen peyi a. Nou menm nou antanke pèp Pon-Wouj, antanke pèp Ayisyen, nou mande, nou di ase. Nou di. Sitwayen angaje. Sitwayen angaje e nou di ke nou nan yon ensekirite fatra la kote nap pale avè w la la. Pèp la pa ka manje, li nan ensekirite fatra, li nan lavichè, nou nan tout bagay. Map mande nèg sa yo ki di yo se leta, leta kiyès yo ye? Eske pa leta popilasyon yo ye oswa leta tèt yo ye? Oswa leta ti zanmi yo anndan bwat leta yo? Pandansetan nou menm nap di nou menm. Nan non Lig dè Jèn pou le Devlopman de Pon Wouj, nou menm, sitwayen angaje, avize, n ap fè politik anndan bwat la, pou yo menm, yo panse zòn sa pa egziste. Nou di ase, zòn sa egziste, paske, gen moun ladan, gen moun ladan n, pou zòn sa pa ta egziste, se sèl si nèg gran nèg yo te met lanmè a anlè, lè sa zòn nan pa t ap egziste ankò. Men bon chans pou malere yo, lanmè a se anba l ye, kote gaz la dedwane, la, kote gaz la livre, la, Kote siman debake la, kote diri debake la, kote apn yo ye, kote apn ye la, kote simex ye la, kote milyon nèg yo ye la, e pandan setan pèp la viv nan kras, nan mizè, nan fatra. M di ase, e nou mande pou tout jèn parèy mwen yo ki nan geto yo, pou yo leve kanpe, e pou tout pèp ayisyen leve kanpe, paske moun pa konn viv konsa. Paske jan n ap viv la la, gade, gade, lontan lè m timoun, m te konn vin benyen nan dlo sa. Depi m vin men nan dlo sa, yo te konn la, manman m te konn lave pou mwen nan dlo sa. Pejo a, te konn gen yon tel gen machin. Lè yo kraze peyi a. Lè yo kraze peyi a, yo di yo se leta. Nou menm nou di a se antanke jèn. Nou antanke jèn. Paske peyi pa konn ap fonksyone konsa. E pandan se tan, Ariel Henry bezwen fè, fè tan l nan yon peyi, wap wap tande premye minis ki prezidan an menm tan. Li kanpe yon pakèt gwoup vòlè parèy li ki se Andre Michel, Nenel Cassy. Tout nèg ki kanpe a kanpe a yo. E pandan se tan nèg yo te di depi Jovenel ale, Efektivman, tout bagay ap fonksyone. Men pandan se tan Jovenel mouri, nou pral nan 1 an prèske 4 mwa, men nan ki eta? Jo, Ariel fin touye Jovenel, men Ariel touye Pon Wouj, men nan ki eta Pon Wouj ye? Fatra! Ariel fin touye Jovenel. E Pon Wouj, Pon Wouj te rekonèt dènye minis, pi gwo minis peyi a, andedan travo piblik ki se minis Nader. Paske minis Nader, se li menm ki te konnen tout egzistans tout djòl kanal yo, andedan Pon Wouj. Depi lè nèg yo fin tiye prezidan Jovenel Moïse, jodi a men nan ki eta Pon Wouj ye. E sa fè nou menm, antanke popilasyon, antanke sitwayen angaje nou salye minis Nader, paske se li menm pou l wè tou pandan l pa la, pou l wè pandan l pa la men nan ki eta nèg yo mete Pon Wouj. Men nan ki eta nèg yo mete Pon Wouj. E nou tou pwofite di le 7, tout pèp ayisyen an, an nou leve kanpe pou n al di aba Ariel Henry, Aba lavi chè, aba ensekirite, aba kòb ameriken kap moute pou nou di viv Ayiti pou nou pou nou pou nou konnen yon lòt Ayiti demen. Jodi a la nou menm jèn, tout jèn gason pran anga pran angajman an nou nan nan sa kap fèt andedan peyi a. Nou pa gen lidè, nou pa gen lidè tout nèg ki pwopòze yo se lidè nou pa konnen yo men nou t map yèswa la. Papa Desalin di nou li pa rekonèt li pa rekonèt Moyiz Janchal kòm pitit li. Menm tè sa deyè nève leke nou pa rekonèt li. Piga l vin pran woulib pou l di l se pitit Desalin nou pa rekonèt li. Moyiz Janchal te di li se pitit Desalin pou l te ka vin moute drapo 18 me ki te pase ane pase 2021. Depi lè l te fin moute drapo nwa e wouj li anndan moniman an pou l te ka fè viziblite l pou l al dekese kòb nan oksidan. Men jounen jodi a, pap e pitit Desalin ki te konn ap di aba lavichè, la aba ensekirite, masak tout kote, li te konn ap pale de kòb ameriken, men jounen jodi a men ki nan nivo pèp la ye. M vle pèp la kale je l! Nou pa gen moun k ap panse pou nou. Kale je nou! E se sèl lidè nou genyen nan peyi a la. M vle tout pèp ayisyen konn sa. M pa vle jèn gason k ap fè politik andedan peyi yo, pou yo panse ke pou Moyiz Janchal ap pase lasi nan je yo, li ka pase lasi An nan je pèp Okap la, men nou menm nan Pòtoprens, Moyiz Janchal pa ka fè nou sa. Moyiz Janchal se se lòm ki pi odasye nan politik. L ap vole, l ap visye, l ap fouke, l ap rache epi l pa anke anyen nan men l. L ap rale kò l epi l toujou nan pouvwa Ariel Henry a epi pandan setan l ap mande pou pèp pran lari ansanm avè l. Mwen di pèp ayisyen an kale je l, nou pa gen lidè. Pandan 35 an lidè tradisyonèl sa yo nou pa sèvi avè yo dedan peyi ankò. Viv Ayiti, viv jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Avèk fatra ki fin anvayi moun yo. Sa se gran lari an, sa se gran aks la, nou wè jan sitiyasyon moun yo ap viv. Si nou antre anndan riyèl yo ansanm avè nou, n ap wè bagay tèt chaje nèt. A chak fwa ke lapli tonbe, ke zòn nan inonde. E nou menm ki sa nou vle fè? N ap mande SNGRS, n ap mande Travo Piblik, e n ap mande CRD, n ap mande Meri Site Solèy, e tout lòt konpatriyòt yo pou ede pèp la, popilasyon an ki ap viv anndan kominote Site Solèy Pon Wouj. E se si se pa sèlman Pon Wouj, lè w pase, lè w pase dèyè do, e bò, e bò Fò Dimanch lan pa dèyè a, Sou gran boulva, se menm bagay la. Lè w antre anndan Site Solèy, se menm bagay la. Lè w rive Pòtay Leyogàn, komin Site Solèy, inonde nèt, se menm bagay la. Lè w rive Pòtay Leyogàn, se menm bagay la. Lè w pran wout pou al Kafou Matisan, se menm bagay la. E pandansetan, ou tande ke gen chèf deta oswa gen yon minis ki se premye minis e ou tande li prezidan. E nou menm nou mande, antanke Ariel Henry, granmoun sanwont sa a, nou menm anndan Ponwouj, nou mande pou yo voye materyèl. Se pa lè 17 oktòb ap vini pou yo konnen distans zòn sa a. pou yo di y ap voye materyèl pou vin netwaye, pou vin fè yon seri de bagay. Nou menm, toutan 17 oktòb pa ko rive, sa vle di zòn sa pa egziste, sa vle di pa gen popilasyon k ap viv nan zòn sa. Nou mande pou enstans konsène yo, ki la pou sa yo, pou yo voye materyèl nan zòn nan, nan komin Site Solèy, pou yo voye vin netwaye, paske moun pa konn viv nan eta sa, mesye. Gade pou nou wè. Gade yon moniman, gade nan eta l ye, zèb, kabrit, sesi. E si moun konn ap viv konsa? Yon nèg ki mouri, ki goumen pou yon nasyon, ki pou bay nou endepandans. Men nan ki nivo l ye? E chak ane nèg yo chonje nèg sa egziste nan peyi a. Men nan ki sitiyasyon nou menm nou ye antan ke pèp ayisyen? M mande Ariel Henry, li twò sanwont. E nou mande Ariel Henry tou pou li remèt demisyon paske si l pa ka dirije peyi a, a fatra sa yo, a ensekirite fatra sa yo, grangou, mizè, pou l remèt peyi a. Ok di nou non, depi kilè zòn nan nan eta deplorab? Monchè, zòn sa nan eta sa, se depi lè apre prezidan Jovenel Moïse fin mouri an. E nou te gen yon minis ki te rele minis Joasseis Naden ki te sou tèt E travo piblik, monchè m pap baw manti menm si te gen tout bagay e pat e pat pwoblèm yo ki te fini non, te toujou te konn gen pwoblèm men lè gen pwoblèm yo nou te toujou jwenn e e e enstans ki la pou sa lè nou rele ki vin netwaye pou nou. Aktyèlman la lè w rele ou al nan DDO yo di w pa gen gaz, ou ale kote ki konsène yo di w pa gen gaz e kiyès ki kiyès kiyès ki leta peyi a? Ok nou konnen zòn sa se yon zòn ki te konn gen anpil aktivite ladann. Eske se pa rapò avèk ensekirite a ou byen se fatra a menm ki lakoz zòn nan enpratikab? Monchè, m ap di w, se fatra a, an menm tan tou ensekirite a se nan tout mond lan li ye, nan tout peyi a li ye. Ou konn sa m di w lan? Men si te gen yon Leta ki te egziste, m panse t ap gen yon stabilite. Ok? Si te gen yon Leta ki te egziste, t ap gen yon stabilite. Si w ap di Pon Wouj pa bon, pandan se tan se la bato diri debake, la bato sik debake, pa janm gen pwoblèm. E la bato gaz debake, pa janm gen pwoblèm. E pandan se tan, gen lòt kote ki zòn sivilize ki gen plis pwoblèm pase Ponwouj. Men pa rapò zòn Ponwouj lan se li yo pa vle wè nan memwa yo paske se la pèp la rete. N ap leve kanpe paske gwosè, gwosè anperè sa a ki te batay pou l te libere peyi a, pou l te retire nou nan esklavaj, nou menm n ap leve kanpe pou yo pwòpte non sèlman Monyen, pou yo pwòpte Ponwouj, pou yo pwòpte komin Site Solèy. Paske se tout komin nan nèt ki inonde. Depi w wè lapli annik tonbe Petyon-Vil, Li desann, Site Solèy bonbade. Sa vle di se kòm kwa di moun Site Solèy yo bliye yo. N ap di yo, se nou menm ki konn vote, se nou menm ki konn bay eleksyon. Se pa lè eleksyon lidè ap vin pran pòz yo konèt nou, nou egziste. Se pa lè eleksyon yo pral konnen e pèp la sanble yo vin manje avè nou. Nou mande yo, komin Site Solèy, se kote pèp la viv pli vilnerab, nou mande yo pou yo menm, pou yo pou tout enstans yo vin pwòpte Pon Wouj pou nou, pou yo pwòpte tout Site Solèy pou nou. Desanm sa k pral vini la a ap fè 1 an depi ke nou te reyalize yon repòtaj onivo de Bwouklin nan Site Solèy. Kote ke moun yo se patoje ap patoje dan lo jiska prezan anyen pa fèt. Donk nou swete ke otorite yo, nèg a zam yo, gwo leta yo, ya pèmèt ke yon jou ya konsyantize yo davantaj pou ke popilasyon ki bò kote yo ava respire yon lè chanjman yon jou. Antouka mèsi la famiy kòm toujou.